sou rezo sosyal yo. Byenvini bonjou bonswa tout moun m gen plezi pou m enfòme n pa bliye ou konekte pi gwo rezo a Sofia TV 83 men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Mete tèt ou nan direksyon fò jak sitou nan fèmat 55 zòn legliz sen jak bandi ak zam ap opere depi madi ki sot pase a la Yo kase kay, biznis moun, kidnape plizyè lòt moun tou epi yo vòlè machin. Daprè sa kèk abitan fè konnen nan zòn nan, se ekip Vitelòm nan ki ta deside vin enstale yon chèf gang e yo mete anpil moun nan kouri, se moun k ap kouri kite zòn nan pou ekip Vitelòm nan. Pou Latibonit, bagay yo vrèman dejere, ekip kokorat san ras la frape pou la pli bèl, yo pran yon bis ak tout moun ladan n, touye plizyè ladan yo epi mete dife nan bis la ale ak anpil lòt moun. Medam mesye, anpil enfòmasyon nan jounal la pou jodi a, rete konekte ansanm avè n se tout peyi a ki nan pwoblèm, pandan se tan Ariel fin enstale madan Maniga nan tèt peyi a, se gwo zen k leve nan la repiblik jodi 7 fevriye a, Bagay yo pap dous kanmenm, lari a pral chofe, e sa w tande a, manman pitit, ranje kò w, woulo konpresè a pral pase, pandan lapolis ap fè operasyon pou dechouke bandi, nèg nan lari a ak inifòm lapolis, e popilasyon an ak anpil lòt moun mande pou yo chanje inifòm lapolis la, kote se twòp bandi kap feraye avè l. Pèsòn moun pka konnen eske se lapolis ou bandi nou tonbe nan yon galimatcha total. Ou konekte pi gwo rezo a Sofia TV 83 medam mesye rete la ansanm avè n pa deplase si ou poko fè sa abòne tout detay ak enfòmasyon yo ap vini nan plizyè videyo nou pral gen poun poste sou chanèl pa ou la. Pou moun kap koute n batay sa ki la sou rezo an entènasyonal la pa janm vle yon moun batay kont enterè l m vle ke nou konprann sa entènasyonal la pap janm aksepte yon moun batay kont enterè l. Jodi pa demen nap rankontre menm kote ke nou rankontre a ou menm kamarad mwen pako ap site non w kòm kwa ke ou rele m ou di m ke. Pou ke gon rezolisyon nan sa kap pase a, se yon antant ki pou fèt ansanm avèk Frantz Elbe. Map di w sa, mwen pa gen oken antant ke map fè Frantz Elbe, rezon pou lakèl jodi a si Frantz Elbe ka kote l ye a, se atravè de lit mwen, se atravè de batay mwen, se atravè de konviksyon m ke m te mete deyò. Ou menm Clivens ou chita avèk Babekyou ou panse ke ou ka entimide m, m ap di w yon sèl bagay, pouvwa a li enfini. Jodi a la ou nan DPO ou ka fè tout sa w vle, ou mèt kontinye. Men m ap fè w konnen ke si ke m gen yon pwoblèm avèk lajistis, lajistis ap fè apozisyon se li sou byen an e byen an ap devni o pwofi de leta. M pa panse ke nou ka kraze jan n ap kraze a. De tout mem, mwen vle pote yon atansyon avèk popilasyon an. M ap di nou sa klè, mwen pou nou, nou pou mwen. Rete fèm, rete vijilan. Pa bay tèt nou pwoblèm. Mwen la, mwen bèl e byen vivan. E anyen pa ka entimide m. M ap rete avèk fèm konviksyon m e m ap lite jiskobou. Jiskobou e m prale jiskobou mesye yo map ba yo moulen pyès yo avan lontan mèsi se yonn nan zanmi se atravè de SDP mwen konnen John Joel Joseph se swit avèk rankont ke n te konn fè nou te konn pale men m panse ke popilasyon wè klè e yo konnen ki kote materyèl sòti yo konnen tout bizanplas ki ka fèt. Si y ap pale de materyèl, m pa kwè ke ki mwayen m pral gen m ta bay materyèl pou abouti avèk angajman sa a ke nèg yo te gen nan men yo. Ou sot di PG lapolis la se enspektè KPP, Lionel Cassy, e pou batay ou te ansanm avè yo. Sa ta vle fè kwè ke ou trayi, nèg yo trayi ou? Definitivman, s on kou monte l ye, s on trayi. An m konprann. Sa ke m konprann, nèg yo tout mizanplas yo, Aprè lit la, yo te fè konprann ke se te asyèt nou, se te kiyè nou, se te li k te barikad nou, se li k te tout nou, se li k ta pral pèmèt nou sòti nan sa ke n ye a. Imedyatman ke yo fin fè akò ke yo fè a, yo jije ke yo pa deside reponn ak angajman yo te gen avè nou, yo chwazi sèvi avè nou avèk abitrèman. Nou ta vle fè kwè tou seri de operasyon sa yo ke lapolis ap mennen nan blòk Pòsèl, bò kote Pòpènye, E se ta kòm se DG lapolis la se Nenel Cassy ki mete l se yon operasyon sible. Sible l ye egzakteman an ale klè. Si lapolis ap fè yon operasyon li di w konsa ke l antre nan yon gwoup gang. Konbyen zam lapolis di w l sezi? An ale klè. Bon pou m fè raple mesye yo. Yo pran yo konfiske 2 ti forad. 2 ti forad sa yo se yo menm ki te konn ap pote nèg anba vyadik la pou al nan manifestasyon. Se yo menm ki t ap fè tout jan de mobilizasyon. yo konnen k te konn fèt la wi e a sèt epòk André Michel se nan 70 la l te ansanm avè m jodi a la li ka ap dòmi karibe l ka ap dòmi el rancho li ch panse ke tout è posib tout è fini men sèl sa m di yo jodi pa demen gon repons li gen pou bay kanmèm paske pouvwa pa lòt kote ke nan men popilasyon. Mwen kwè ke la li klè, mesaj la klè nan figi nou, Ayiti si nou pa pran desten nou an men pou nou libere Ayiti pou tèt nou, se yon pil madikrak anndan gouvèneman, nou wè se menm yo menm nan ki enstale tèt yo, ki pap retire tèt yo. Mentnan nou pa ka kite yo konsa, fòk batay peyi an fèt, fòk batay pèp lan fèt, mwen kwè ke li nesesè lan moman medam mesye pou nou kapab rantre ebyen lan mouvman chanjman peyi Dayiti a. Peyi Dayiti. Nou garanti w li pap rete konsa. Eske l nòmal pou ke Ariel Henry ap plase moun anndan peyi a? San pi tade nou pral rantre dirèkteman avèk Yves Juste. Yves Juste frè m kòman w ye? Bonsoir pdg Bostra John, rapid rapid ann wè sa ki domine aktyalite a, sa ke tout moun te ap tann ni an, enben finalman premye minis defakto a Ariel Henry enstale 3 manb Wo Konsèy Tranzisyon an. Seremoni sa dewoule nan lokal ministè komès ak endistri an prezans plizyè pèsonalite politik tankou prezidan kou kasasyon an, ansyen prezidan Jocelerme Privert, wo eta majò fòs lame Dayiti a ak wo eta majò fòs lapolis nasyonal la, reprezantan pati politik yo ak sektè prive a, elatriye. Youn nan manm HCT yo, Milèd Manigat, nan diskou l pou sikonstans lan, Bon, nan diskou l pou sikonstans lan, mete aksan sou nesesite pou tout aktè nan peyi a konprann ijans ki genyen pou kapab jwenn pou kapab jwenn yon pou kapab jwenn yon akò antre tout moun nan sosyete a yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive frennen aktyalite politik ki gen Nan sans sa, Milourd Hyppolite Maniga mande avèk tout fòs nan vi nasyonal la pou mete men avèk HCT a yon fason pou kapab rive òganize bon jan eleksyon nan peyi an sa kab pèmèt pèsonèl politik nou yo rive renouvle kòrèkteman. Bò kote pa l, PM defakto a, Ariel Henry, kalifye viktwa ak yon bon pa seremoni enstalasyon sa a manm avp yo epi remèsye yo ki aksepte antre nan Ho Konsèy Tranzisyon an pou chèche yon solisyon ak kriz k ap brase bil peyi a. Nan sans sa, Ariel Henry deja bay garanti ak Ho Konsèy Tranzisyon an ke li pral akonpanye yo nan tout entegralite yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive pote rezilta ke tout moun ap tann nan. Komisè gouvènman Gonayiv la, mèt Céa Gacius, nan kad yon vizit li tanmen nan Gwo Mòn, chita pale ak plizyè gwo notab nan komin lan pou wè nan ki mezi yo kapab rezoud pwoblèm ensekirite a nan komin Gwo Mòn. Se te okazyon pou chèf pakè Gonayiv la mande ak wo kòmandman lapolis la pou ta mete sou. pou ta mete yon sou-komisarya nan limit Ti Bwa Dòm yon fason pou kapab limite aksyon bandi yo. Komisè Gasius ale pi lwen pou mande ak otorite yo nan lapolis la pou wè ki mwayen yo kapab itilize pou chanje inifòm lapolis la akoz twòp bandi k ap sikile ak inifòm lapolis dènye tan sa yo. Plizyè pati politik nan klas politik la, pami yo Chimen Delivrans, Pati Ayisyen Nasyonal, kritike ak tout fòs yo klas politik la, yo di ki pito pran chimen akò politik pou agrave kriz la olye yo aplike konstitisyon 1987 la. Pòtpawòl Chimen Delivrans lan, Simson Samdi di li pa espere anyen de serye de enstalasyon Wo Konsèy Tranzisyon an, okontrè se yon gwoup moun k ap vin anrichi tèt yo pandan ke mas pèp la li ap kontinye patoje nan lamizè. Maten an, moun Fò Jak pa konn ki sen pou yo rele, kote ke baz gang Vitelòm nan Debake pou yon lòt fwa maten an nan Fò Jak. Yo te debake nan lide pou te kapab al enstale yon nouvo chèf gang nan limit Fò Jak. Pandan ke yo rive nan Fò Jak, ebyen yo tire kout bal pasi pala nan tout direksyon nan Fò Jak, sa ki lakoz gen plis pase 20 abitan ki sòti blese anba kout bal nan Fò Jak. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, Lapolis Nasyonal Dayiti aprè operasyon ke yo mennen yè la, yo fè konnen ke yo mete 10 milyon de goud a la dispozisyon de kèlkeswa moun ki ta pèmèt ke Lapolis rive jwenn chèf gang Vitelòm. Nenpòt moun ki ba Lapolis Bon jan enfòmasyon sou kote Vitelòm kache, lapolis rezève lapolis rezève yon anvlòp 10 milyon goud pou moun sa a. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, apre ke avyon Kanada a fin ap kontwole Tout perimèt nou te genyen nan espas ayeryen nou an, ebyen finalman otorite ayisyèn yo nan tèt kole avèk otorite dominikèn yo siyen yon pwotokòl dakò la nan sousi pou kapab voye al fòme nan peyi Sendomeng plis pase yon senkantèn kontwolè aviyasyon sivil. Nan sans sa a, fòk nou di w senkantèn kontwolè aviyasyon sivil sa yo ap gen pou kite peyi a. disi semèn k ap vini la yon fason pou w kapab al resevwa bon jan fòmasyon sou kesyon avyasyon sivil. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, plizyè dizèn medsen rezidan nan lopital jeneral manifeste nan lari Pòtoprens jodi a nan sousi pou kapab mande Bon jan kondisyon travay bò kote otorite konsène yo. Se te okazyon pou ansanm medsen sa yo fè konnen depi 21 desanm lopital jeneral an grèv pou otan okenn responsab nan leta pa janm di anyen sou sitiyasyon sa. Nan sans sa ansanm medsen yo fè konnen gen anpil moun ki pa gen yon pyès lesko pou yo ale nan lòt lopital ki oblije ap soufri nan lopital jeneral Akoz ke yo pa ka jwenn doktè, doktè rezidan lopital jeneral yo swete ke leta santral di yon mo pou yo nan sitiyasyon y ap konnen dènye tan sa yo, yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab rive pote swen bay ansanm moun k ap soufri nan lopital jeneral yo. Wala pdg Boss pa John, m panse m ka tou antre nan seri kòmantè yo. N ap anseri kòmantè yo deja 1 avèk akò ki avèk sitiyasyon k ap pase ant Repiblik Dominikèn e avèk Ayiti, èske ou twouve ke l nòmal ke se Repiblik Dominikèn ke ou tande ke genyen Ayisyen ki pral pran kou lakay yo selon sa? Kisa w wè lan sa Yves Juste? Efektivman Bosca, konsta ke nou menm nou ka fè, nou ka di korèkteman ke li pa nòmal pou ke nou pral gen senkantèn de moun ki pral fòme nan kesyon aviyasyon sivil nan peyi Sendomeng, paske vi relasyon diplomatik nou genyen avèk Sendomeng ki omwen pa janm konfòtab de moman a lòt. Sa pa lage nou pou n al voye moun al pran fòmasyon nan peyi Sendomeng. Vu fason Dominiken ap trete migran ayisyen nou yo, li lage a ekivòk ayisyen sa pral pran fòmasyon nan peyi Sendomeng nan, èske finalman vre moun k ap founi enfòmasyon sa yo avèk ayisyen yo, èske yo pral founi bon jan enfòmasyon avèk ayisyen yo? Dezyèm aspè nou genyen nan kesyon an, pa bliye Sendomeng nan moman n ap pale la, Li fè kesyon ze, li fè kesyon sitwon, kesyon jowensu, kesyon kokoye. Sa vle di, yo di nou klèman ke se Sendomeng ki anpeche nou gen kesyon petimi donnen anndan peyi a. Se Sendomeng ki anpeche nou gen bon ti kokoye ki donnen anndan peyi a. Ebyen, otomatikman Sendomeng fin founi fòmasyon avèk 50 moun ki pral pran fòmasyon nan kesyon avyasyon sivil nan peyi Sendomeng, te tou di ou tou di ke ou livre espas ayeyon la avèk otorite dominiken yo. Se egzakteman de de. Ok. Pou espas lan ke yo di yo bezwen voye moun fòme an, de en, yo pale ou ke ok avyon e Kanada e ki la sou te sou teritwa ayisyèn nan e la mentnan yo di ou yo pral voye moun pou al fòme. Al fòme poukwa? Se kesyon sa anpil moun ap poze, a enfòme poukisa, paske lè w kite espas aeryon lib, nenpòt ki peyi kapab voye nenpòt ki bagay nan lè ou an, sa montre klèman ke jodi an, nou menm otorite ayisyèn Nou pa janm prepare pou anyen. Deloske yon bagay rive nou, se lè sa nou menm, nou pral wè kòman ke nou ka fè de ti preparasyon pou evite le pire. Enben jodi an la, al eseye bay fòmasyon avèk 5 moun nan kesyon avyasyon sivil, m pa kwè ke li pral. pèmèt ke nou reyalize anyen nan domèn nan. Paske nan kesyon espas aeryen, gen de materyèl pou genyen pou w kapab kontwole espas aeryen w lan, pou w kapab anpeche kèlkeswa avyon sirvole nan espas aeryen w lan. Otomatikman ke dirijan ayisyen yo pa gen materyèl sa yo pou kontwole espas aeryen an, Sela vle di ke voye 50 moun al pran fòmasyon nan kesyon aviyasyon sivil se kesyon lave men, pye atè. Paske kèlkeswa peyi nan mond lan, pou l kontwole espas ayeryen l, se dè materyèl li gen avan, apre sa l gen dè ekspè ki pou manevre materyèl yo. Egzakteman. Eske Kanada konte pou l bay Ayiti kèlke avyon? Ki fè ke yo menm y ap, yo panse ke yo kapab kòmsi griyen dan sou nou? E mwen menm yo pa janm di sa, mwen m pa janm kote yon lòt sòti kote ke yo di Yo pral voye avyon an ayiti menm pa kwè ke yo pral diw al aprann al etidye pou yon aksyon pou yon direksyon men direksyon an li nul deja nou wè kote teknoloji ayiti est a zero paske yo vle ke mantalite pèp la rete kwense poul pa janm konn anyen e nou wè menm moun ki lan leta yo tou yo pa menm konn kisak rele m te kapab di nou. Moun sa moun sa yo grav. Yo pa menm, menm teknoloji an yo pa menm konnen pou m te kapab di nou moun sa yo k lan leta, vrè moun sa yo k lan leta. Se ti bout fèy papye yo, yo konnen, menm teknoloji a yo pa abitye avè yo. Ou pran yon selilè la, ou di l fè yon transfè bay yon tèl, bay yon moun, y ap di w sa sa ye. Yo pa konn anyen ladan l vre, apa vòlè ke yo konn vòlè. Mentnan la, si mentnan nou konte pou nou voye moun al aprann. Men eske Canada al gentan di ke li genyen avion de guerre li pral voye bay Haiti Yves Juste? E mesye Muscadin ke ou di la nou poko gen ansanm d'eleman d'enfomasyon eske Canada pral voye 2 avion de guerre bay Haiti pou wè koman ke yo kapab ede nou konbat kesyon ensekirite a men kan menm reyaksyon sa li vini se pa rapò avek Peyi Kanada ki fin voye yon ti avyon nan espas ayeryen Ayiti a, ebyen otorite ayisyèn yo sanble yo menm ki fache, yo oblije degaje kou mèt Jan Jak pou wè kòman pou yo jwenn on akò avèk otorite dominikèn yo, yon fason. Nou pèdi w wi. Vil nan peyi sendomeng. Ok ou tap mal ou tap mal pase voye al aprann se pou yon bi byen detèmine paske nou konnen kisa ki pral fèt aprè e fòk nou konnen tou poun al aprann ni men fòk gen yon akò fòk gen yon direksyon ki di bon vwala mentnan nou deside pral travay avèk le kanada kote ke ok direksyon ayeryèn nan li menm fòk li kontwole nou paka ap prepare moun Pou vin chita an Ayiti, nou wè tout jèn gason ki al nan lame yo, tout jèn gason ki soti nan lame yo, nou wè tout moun sa yo se chita yo chita lakay yo oubyen yo menm ki kite y al Ozetazini pou y al travay Ozetazini oubyen yo y ap fè demann pou yo kite peyi an pandan ke nou gen yon pil jèn la ki te al nan lame yo antre Ayiti kisa w wè yo fè pou peyi a pandan ke yo ap grenda avèk nou. Nou pran 200 moun pou nou voye pou al aprann, nou pran 300 moun, konbyen konbyen jèn ki te al an Ekwatè ki te al aprann, kote yo, èske yo ap itilize an, èske y ap ede peyi an, y ap fè anyen pou peyi an? Gen plizyè jèn la ki deja te al nan la, ki te ale aprann la, de militè, ki te al fè de sejou Meksik je kwa, ebyen twa ka nan militè sa yo gentan kite peyi a yo antre Ozetazini. Imajine w, yo soti wi, yo fèk soti fin pran kou an wi. Anpil ladan yo gentan kite peyi a. Eske nou pa wè se yon jwèt ke yap jwe avèk nou, paske chak moun ki anndan peyi a yo di w yo pral voye yo al aprann, lè yo fin aprann yo pa menm gen travay pou yo fè, moun jèn sa yo oblije jete yo, debarase. Eske l nòmal pou ke mentnan nou kapab aksepte pou nou wè yon peyi kap kap dirije pa dè enbesil etranjè mentnan ki pran nou menm pèp ayisyen yo di ke se egare nou ye, tout sa yo di nou pou nou avale l. Eske li nòmal pou ke nou pa gen okenn direksyon, nou pa gen avyon, yo di yo pral ban nou kou, epi aprè sa pou nou wè moun sa yo pral rantre an Ayiti, pa gen anyen paske y ap jis gade avyon kanal ap pral pase pou yo di woy! Avyon sa al pase, se tèl avyon li ye, that's it epi pou y ap dòmi, okenn anyen pa janm fèt an Ayiti. Eske w twouve sa nòmal Yves Juste? Efektivman boo sa se preske menm refleksyon ou fè avèm pandan m sot fè la. Boo sa tande byen sa pa gen 1 an ni 2 zan depi ke leta ayisyen ap bay dè bous avèk dè etidyan ayisyen pou al aprann nan peyi etranje. Otomatikman sa w sot di an boo sa se li m ta redi. Lè jèn sa yo te aprann nan peyi etranje. Lè yo fin la a, se chita yo chita sou tèt mi, ap jwe domino, ap jwe bezig, ap bwè kleren nan tout rakwen nan rejyon metwopolitèn nan. Ebyen jodi a, se kòmkwa ke Leta ayisyen depanse lajan nan jèn nou yo, se yon lajan ki sanse pèdi paske Leta ayisyen pa janm mete dè enstitisyon alapòte de ansanm de moun sa yo pou yo kapab mete konesans yo sot pran an aplikasyon. Jodi an la bos sa se ke ou pale de militè la, gen omwen yon senkantèn de militè ki sot pran fòmasyon nan peyi Meksik la bos sa, ou pale de sa ou pa vek se de do Ariel Henry yo mete yo wi, eske yo do militè di pou ap sekirize de Ariel Henry? Non, tout moun konnen yon militè se espas aeryen nou yo li pou l kontwole, se espas maritim nou pou l kontwole, se antre fwontyè peyi yo pou l kontwole. Ebyen jodi an son lòt djòb wi nèg yo fè militè yo pè. Se djòb sekirize ka Ariel wi, se djòb voye kout bal sou polisye, sou moun kap manifeste nan lari wi yo itilize militè militè yo pou fè. Nan okenn peyi di monn Bosta, militè pa fonksyone nan kapital peyi non. Non. Se andeyò peyi yo fonksyone wi. Jodi an militè baz li se nan kapital peyi a li ye wi. Nan Pòtoprens se Kè Chalmas wi. Men pou otan, nèg ak antre avèk zam ilegal sou fwontyè nou yo, pa gon militè k ka bare yo non. Lame nou yo, y ap itilize yo de fason trè ilegal, pa gon militè ki sou zòn sa yo non. An n pran ti egzanp la klè, ay, gouvènman Ariel la di w li pral voye 50 jèn al pran fòmasyon nan peyi Sendomeng sou kesyon aviyasyon sivil. Mande leta ayisyen ki materyèl yo genyen ki pou anpeche avyon rive sou espas ayè Ayiti an fasil, pa gen yon grenn materyèl. Vwala. Enben, jèn sa, jèn sa ou pral pran fòmasyon an, lè yo fin nan peyi a, ak ki sa y ap travay? A demen yo, a bout zong yo? Otomatik. Jodi an, teknoloji an, pou ke ou aplike l, fòk ou gen materyèl adekwat pou aplike l. Paske teknoloji, teknoloji devlope sa yo, li pa fèt a bout zong. Sa vle di. Pou voye jèn nan al aprann la, otomatikman fò l gen materyèl ki tou ap tann li la lè l vini pou l fè eksperyans. Leta se yon bèt si l ap pase moun. Leta se toujou apre yon bagay fin pase ou wè jodi an y ap siye dlo nan je yo. Ebyen jodi an fòk omwen fòk nou retire. Mètnan e jis. An nou ale enpe pli lwen. E ou kanpe Oh nou pèdi Yves Juste, nou pèdi Yves Juste. Pou nou montre nou. Medam, mesye, m ap pran yon tablèt pou m lonje l bay Madam Maniga pou m di Madam Maniga, let's go. Al sou Google. Ou ap wè Madam Maniga ap leve tablèt la wotè tèt li, li frape l atè. Jodi an fòk nou fè plas a lajenès. Lajenès ki rantre nan klas politik lan. M ap pran yon tablèt. Ui jis frè m. Jodi an la, an 2023, èske nou kapab rete nan medyokrite ankò? 2 moun de laj enpe avanse ki p ap regle anyen, ki pa gen okenn vizyon, ki pa gen teknoloji anyen lan tèt yo. Eske Iv Jis kounye w pran yon tablèt ou lonje l bay Madam Maniga, ou di Madam Maniga al sou Google, al fè yon rechèch sou Google. Eske l kapab? Alan Durbo 157 ans wi. 2 moun sot nan tèt leta yo gen 157 ans Ariel 75 Madan Maniga 82. Mezanmi! Mezanmi! An nou pa bay tèt nou manti. Kisa Madan Maniga kapab Eske moun sa l gen chanjman nan tèt li vre? Eske Madan Maniga medam mesye kapab vin palo de la teknoloji? Eske Madan Maniga kapab vin palo de la polis ki bezwen ankadreman? Madan Maniga kapab vin di w an nou pran patat sa koupe l mete l nan chodyè mete sèl ladan l mete mete 3 cha mete chabon anba l epi limen chodyè a? Madan Maniga gen pou ap di w ale bò, al lan dlo a lòt bò an, ebyen pran kèlke pwason, peche kèlke pwason, vin lage l lan chodyè a, kale yo, fè manje avè. Jodi an nou bezwen devlope peyi Dayiti. Nou bezwen ke gen yon lòt Ayiti lan figi moun. Nou bezwen de moun ki kapab pale lan figi. Kisa Madan Maniga pral vin kanpe pral di avèk entènasyonal la, antanke yon moun ki gen. Bon ok li pa menm gen moun pou ankadre dèyèl se pi gwo pwoblèm nan sa wi ou te gen dwa kòmsi avèk yon laj avanse menw si ou gen yon ekip de an nou pran 3 moun nou genyen Ariel Henry epi avèk madam Maniga epi avèk minis de la sante a ki laj minis de la sante a. Nou konn ki laj yo genyen, 3 moun sa yo? 2, 239 ans. 239 ans. Eske gen moun kap panse pou peyi a vre? 3 moun selman wi, gen 239 ans kap dirije peyi dayiti. Eske nou pa wè se maskarad kap fèt lan figi nou? Eske moun sa yo konn sa sa rele an 2022 a la, 2021 an la, 2020 an la, apaside 2020 an la, teknoloji a vin an raj, tout fèt pa la teknoloji, 2023, tout fèt pa la teknoloji, transfè dajan pa la teknoloji, pa gen anyen ki pa fèt pa la teknoloji, chanjman fèt pa la teknoloji. Eske nou konprann reyalite kote ke nou vle mennen peyi an? Eske 2. Pa gen moun ki pa raple ke Rezo Pradèl, kòm minis Travo Piblik, te di avèk popilasyon an, li menm ki vin la a, menm yon tou li pa ka bouche, menm yon wout li pa ka fè. Tande byen wi. Minis ki pou ranje wout annay anndan peyi a, ki pou avan, ki pou fè wout, ki pou, kòmsi nan. Kèlkeswa sa ki gen anndan peyi a ki pou kòmnse pran dè desizyon pou kapab ebyen repare l, li di w li menm li pa ka fè anyen. E mete yo mete m la mwen menm m pa bèzwen konn anyen, m pa la pou sa. Non non, li di l pa la pou sa, e pa pou sa l la. Yo mete l nan yon pòs wi, li di w mwen menm mwen pa la pou sa yo mete m nan. Sa vle di se yon nèg yo mete chita. Yon peyi ki pap avanse, jodi a si nou vle konprann na konprann. Sa vle di tout moun ki la yo, se de moun ki pa vle yon chanjman anndan yon peyi, men yo enstale yo konsa anndan peyi a, yo fini avèk ou. 3 moun gen 239 an anndan peyi Dayiti, pandan ke mentnan kote ke etranje ale menm lan entènasyonal la kap pale de yon sèl direksyon, de la teknoloji, tout sipoze fèt pa la teknoloji, Kèlkeswa menm avyon yo fòk gen moun ki la lan pouvwa ki pou ap veye tout sa kap pase yo kèlkeswa la polis tout Mezanmi Yves Juste pale avèk pèp la. Efektivman Bosta, jodi a fòn dil byen, Madan Maniga te di klèman lè pèp la te votel nan eleksyon kòm senatè li te eli senatè, li te di klèman ke li pap al syeje. nan chanm sena a paske pèp la te retounen nan vomisur la paske pèp la te al vote Preval jodi an banm di madan Maniga èske sak la a pa pi mal ke vomisur an madan Maniga pi ti granmoun 82 zan tande byen ou se moun ki patisipe nan revije konstitusyon ayisyèn 1987 la. Sa vle di, ou ta dwe premye moun ki ta dwe respekte konstitisyon 1957 la. Jodi a, Ariel Henry, Kalo, nan ministè komès, kòman moun ki pral vann diri pou li, pral menm pral vann lwil pou li, èske ou respekte konstitisyon sa a ke yo te enstale w sou li a? Non. Konstitisyon 1987 la, li di klèman ke lè peyi a nan yon kriz konsa, men sa k dwe fèt nan atik 59 la, li di l klèman ke. Sa k dwe fèt pou retire peyi a nan kriz ki la a? Ebyen Milen Maniga li menm ki bezwen pran pouvwa a tou pri, ki patisipe nan touye Erik Jan Batis, ebyen jodi a kòm konstitisyonalis li pase konstitisyon anba pye l, l al sèvi Ariel Henry nan al vann diri, nan al vann pwa, nan al vann mil pou Ariel Henry nan ministè komès. Jodi an nou ret Maniga. Si Ariel Henry te respekte w klèman vre kòm yon moun li te vle gen pou chanjman an nan peyi an, pou li te vle gade politik yo chanje, li ta enstale w nan palè nasyonal kòm yon moun ki pral fè yon bagay serye. Jodi an w pa wè se blaze yo blaze w, se nan ministè komès y ap enstale w kòm moun ki pral vann diri, ki pral vann li, ki pral vann pwa. Ebyen jodi an, Milèt Maniga, premye moun ki pase nan peyi Lafrans, ki etidye Lasòbòn, m p ap ba w manti Madan Maniga, ou fè etidyan Lasòbòn yo wont anpil, paske ou pa ka sot etidye Lasòbòn pou se pwa avèk lwil ou vin vann pou Ariel Henry. Non men, sa grav vre wi Jus. Nou p ap bay tèt nou manti. Se pa lan palè non yo plase l. Nòmalman se yon ti machann ki la wi. Non pase nou pap bay tèt nou manti la. Pase madam Maniga se yon ti se pwason li pral vann. Pase nou paka jwenn madam Maniga ki pral vin pale devan nou. Sa vle di se moun ki pou vin vann kokoye, se moun ki pou vin vann kann, se moun ki pou vin vann chabon, se moun ki pou vin vann diri, nou pa bezwen konnen, glòs lwil. Pase se lan ministè komès yo plase w. Ou pa ka di m ke ou reprezante yon lòt direksyon. Se lan komès, se lan komès ou ye. Ou pral vin kanpe pou vin vann pwason sèch. Ou konprann? Nòmalman se sa pou l ye, jis. Se kòrèk Boca, paske ministè komès ki pa reglemante an nan peyi an, se sektè komès li reglemante. Otomatikman, yo al plase w nan ministè komès kòm 3 manm act. Te tou di Ariel Henry tou di w, mwen mete w la. Apre yo ki pou jere tèt yo nan kesyon lajistis. Jodi a, on sèl moun ki kapab omwen retire pèp la nan sitiyasyon li ye la a, se ankò pèp la, paske se pèp la k ap soufri de kesyon ensekirite.